Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Nou kontan avè ou, tout ekip la pwofite di ou yon jwaye Noël. E nap tou pwofite di ou yon ane 2022 ke bagay yo kapab chanje. Pandan tout rès emisyon nou yo, a chak emisyon, ebyen n ap pwofite di w yon bon nwèl, yon nwèl k ap pèmèt ke ou gen anpil kouraj e ke ane 2022 an li kapab pote kichòy pou nou. Écoute, est-ce que vous êtes là? Ben oui, je pense que vous êtes là et c'est parti pour une nouvelle émission. Nan emisyon jodi a la, nou pral abòde 2 dosye prensipo nou ta kapab di. Premye dosye a se yon sitin ki fèt kont grangou, kont lamizè. Paske pandan desanm nan pral fini la a, janvye pral antre, mwa janvye a pral pi mal ke mwa desanm nan, se pral yon mwa pwoblèm. Epi jodi a la a, nou te antre nan Dèlma 4, Dèlma 6. Nou fè anpil konsta. E konsta sa yo m panse ke Sa kapab fè objè de plizyè emisyon. Te gen anpil moun ki te konn ap di ekoute euh RL prod ou ba nou belè, ou ba nou vilaj, ki kote m ba nou ankò? M ba nou site solèy! Poukisa m potko janm mal wè kòman bagay yo ye onivo de dèlma 4 e dèlma 6? E m kwè m te ba non Lasalin tou dènyeman. Brèf! Ebyen m ta kapab di finalman RL Proj se la chèn di geto. Se la chèn ki ap pèmèt ke moun yo wè reyalite a. Jodi a la, genyen yon premye pati imaj pou nou pou Dèlma 4 e Dèlma 6. Alò se parti pou votre emisyon. Plizyè dizèn sitwayen kanpe devan lokal ministè komès ak endistri pou kapab denonse sitiyasyon mizè ki genyen nan peyi an, pwotestatè yo mande minis komès ak endistri an pou kapab pran bon jan dispozisyon yon mannyè pou bese pri pwodui premyè nesesite yo nan peyi a. Yo menase entansifye mouvman yo a si anyen pa fèt. Ou konn sak bèl nan? Leve kanpe sak te fèt jodi a la a, gen yon seri de deklarasyon ou pral tande de jan ki di se ben manje se balon dò pou nou. E lè w ap gade byen vre mesye, manje se balon dò wi, manje se balon dò. Mwen men jis avan m fè kòmantè sila a, an nou gade kòman sa te ye anba lavil la. Yon lòt fwa ankò, nou prezan devan Ministè di Komès pou nou di non a lavi chè. Kote nan semèn nan, minis Minicicane St. Jean debloke kò, li di anndan ministè a gen frèt. Li di anndan ministè a gen frèt. Depi Minicicane St. Jean bezwen debloke kò pou mennaj li, li di gen frèt anndan ministè a. Kote minis lan di ke se nan zòn franj anndan bwat la se la l debloke kòb la. Ou konnen zòn franj lan se la ki gen se la ki gen òganizasyon entènasyonal. Sa vle di se la. Minis yo fè koripsyon anndan bwat la eske minis yo pa wè ke pèp ayisyen pa ka cho ti sak diri eske minis yo pa wè ke pèp ayisyen pa ka cho yon galon lwil eske minis yo pa wè ke pèp la menm yon bwat lèt eske minis yo pa wè pèp la menm yon bwat lèt li pa ka bwè. Jounen jodi a nou vin la a pou nou manifeste oubyen fè sitting nan e pou lavi chè a paske nou pa kapab ankò. Nou bouke, aba grangou nou vin di la, pou minis lan tande vwa nou. Jounen jodi an, pèp la pa ka manje, pèp la pa ka al lekòl, li pa ka gen lwazi, mezanmi ensekirite tout kote, nou di aba grangou, aba lavi chè, fòk sa chanje! Si nou konstate byen anplen 21 nyèm syèk, Manje pa ka luxe. Gade jodi a se 22 desanm nou oblije kanpe la. Se paske se nou menm ki tande mas la, pèp, moun ki defavorize yo. Se nou k tande yo. Se nou menm yo plenyen ban nou. Se sa k fè nou vin devan ministè komès. E toutan li pa tande kri nou, nou p ap janm deplase. Fòk li tande nou. E sa k fè nou vin devan ministè a. Se li ki pou fikse pri manje yo. Ann serye Unesco Unesco li mondyalize soup joumou wi pèp la pap ka bwè soup non jodi a 22 desanm pèp la pap ka bwè soup. Avan m rive nan Dèlma 4 a Dèlma 6, m ap fè yon ti tranzisyon tou piti pou m di nou ke gouvènman ayisyen an, li remèt bay otorite Turk yo, sa vle di otorite nan peyi Laturki, yon ansanb de dokiman ki egzije nan kad Ekstradisyon Samir Handal, youn nan prezime sispè nan asasina Prezidan Jovenel Moïse nan dat 7 jiyè 2021, se sa aktyèl minis afè etranjè lan, Victor Généus, fè konnen. Tout dokiman yo pwodui Tradui, sètifye e yo remèt yo pa gouvèneman ayisyen an nan anbasad Turki an Repiblik Dominikèn ki li menm akize resepsyon jounen madi 21 desanm 2021 an, se sa li fè konnen. Òmdafè Samir Handal ki li menm fè objè yon manda damne ki emèt pa Parkè de Pòtoprens, ebyen yo arete li, n ap raple se nan dat lendi 15 novanm. nan peyi Turquie. Eske finalman leta ayisyen ap obteni gen de koz nan zafè sila? Bon! Ann antre nan Dèlma 4 a Dèlma 6 non. Fò m di nou ke nou gen chans. Pou yon lòt fwa paske nou genyen dotros imaj men sa fè plizyè mwa ke nou pa gen chans antre o nivo de Dèlma 4, Dèlma 6 pou wè kòman sitiyasyon ye. Sitiyasyon an li pa diferan de lòt geto yo. A la sèl diferans, m ta kapab di mwen retire zòn Bwouklin nan paske nan tout geto nou pase yo, m ta kapab di le fèt ke genyen de moun ki ap kwoupi dan dè mardo, moun sa yo se dlo y ap travèse, timoun yo ap patoje lejou e lanui dan lo, ben m panse ke sa li toutafè diferan. e m te swete retounen al jwenn moun yo paske m te swete ke anpil moun te kapab voye yon ti kichòy pou moun sa yo men malerezman on n'a pas trouvé d'aide, bon m pa gen pou m plenyen paske la generosité c'est pas une obligation dakò men fò m di lotbò a mwen fè anpil konsta, anpil konsta e n ap felisite ankò yon fwa notre reporter ki li menm ale sou plas. Al gade kòman sitiyasyon an ye men ekoute gen anpil kote ou pral konprann ke finalman antre Dèlma 4, Dèlma 2, Dèlma 6, Mayar, Belèr, Rue Sen Marten se zòn la èl son totalman domine pa sa n ta kapab rele var la. Gen yon seri de zòn depi w mete pwent pye w. Ladan yo, se yn bal a la tèt. Se dur wi. E sitiyasyon an kapab pi dejenere nan kòmansman 2022 an. Paske bon gen nèg la ki di ke ebyen se chans yo bay moun yo pou yo kapab pran ti plezi nwèl yo, pran ti plezi 31 desanm yo, men apre sa, bagay yo pral rèd. Bon, m ta swete ke se pa sa, se pa sa ki fèt paske pèp la bezwen finalman. kapab fonksyone. Paske pa bliye m toujou di nou ke nan peyi sila a, menm lè gen grangou, gen chomaj, gen tout yon seri de pwoblèm, men depi w di anbyans papa, pèp ayisyen an p ap negosye anyen avè w non. En! Ebyen mezanmi, bay pèp la chans, menm yon ti DJ li ta al danse. En! Epi, pou bagay sa kapab rete pou tout tan, omwen janvye pase byen, fevriye pase byen jiska desanm 2022. Delma 2, Delma 4, Delma 6, visite Aujourd'hui nous partons en images et nous allons revenir pour refermer. Madam, Mesye, bonsoir. Nou remete pye n atè pou yon nouvo repòtaj. E jodi a la, mwen egzatteman nan fyèf babekyou. Kidonk la nou kapab gade anfas mwen la, mwen gen anfas mwen la Babe Varya. Jenèf. Sa vle di madam mesye m anndan Dèlma 6 nan blòk BBC. Madam mesye nan kad nouvo repòtaj sa a mwen pral pèmèt nou viv bagay yo live anndan Dèlma 6. Mwen pral pèmèt nou gen yon ide Kijan bagay yo ye anndan, alò fòk nou di, nou mete pye n atè yon fason pou nou al founi je gade, vini avèk kèlke enfòmasyon konsènan sa ki te pase deja. Daprè enfòmasyon ke mwen rive jwenn pandan mwen mete pye m atè anndan la nan Dèlma 6, kidonk nan blòk kote m ye la, kidonk nèg. Maya yo te debake, yo kraze brize, yo tire, yo boule kay, alò fòk mwen di se enfòmasyon ke mwen rive jwenn, alò mwen retransmèt enfòmasyon ke mwen te jwenn yo. Kidonk madam, mesye, an nou gade la byen, mwen gen devan m la yon yon imaj ki se Babe Varya, kidonk nou fè rapèl avèk, nou fè al e nou panse la avèk Tchekevaya. Eske BBC li menm Babekyou li menm li ta Chekevaya Ayisyen? Antouka, madam mesye, nou pa konnen. Men madam mesye, an nou gade ki jan bagay yo ye la anndan Dèlma 6. Game k ap fèt. Alò madam mesye, men ki jan bagay yo ye la anndan Dèlma 6. Delma 6 Ben madam mesye Men kijan bagay yo ye anndan la Ki donk n ap avanse avèk seri de repòtaj yo Ki donk la a nou gade espas la la Ki donk fòk nou di la a Nou remake nèg yo ap fè blòk yo bèl. Mè madam mesye, tou prè m nan la, alò nou kapab gade imaj yo. Alò sa se yon kay ki kraze men daprè enfòmasyon ke mwen rive jwenn. Enfòmasyon sa ta fè kwè ke se lè nèg Maya yo te antre la a, yo kraze kay sa yo. E fòk nou di, gen kay pi devan toujou yo di ke yo boule. Nou menm, n ap fè yon ti avanse, nou pral monte pi wo yon fason pou nou kapab pèmèt tout sipè branche nou yo patou dan lemonn pou yo kapab gen yon ide kòman bagay yo te pase anndan Dèlma 6 pandan nèg Maya yo te monte. Tish. Kidonk la. Brother, kay sa a se pandan nèg yo te pase a yo kraze sa? Ok. M ka antre tout anndan an tou? Ok, pa gen pwoblèm. Ben la, madam, mesye. Sa la se kay nèg yo te kraze. Alò enfòmasyon ke mwen rive jwenn. Ben n ap avanse, antre anndan la. M antre m nan kay la la. M ap avanse. Ben. Men fòk nou di enfòmasyon an fè kwè se pandan nèg Maya yo te pase yo kraze brize. O oh, toro gonde a. Men madame mesye. Fòk nou di bagay yo trè trè plezan tou. Toro gonde a. Men toro gonde a. Madam mesye men kijan bagay yo ye la anndan delma 6. Genève Bobao Bon madam mesye on dirè nèg yo kwè nan lapriyè. 2 roi 6. Vèsè 16 Nèg yo kwè nan lapriyè Se sa madam mesye Depi w fistre konnen ou an grapyay Madam mesye men kijan bagay yo ye Ann nan Delma 6. Brother vin non, vin nou fon ti pale man E fon ti palem de pati sa la, m wè gen kèk kay ki flanbe Banm kèk ti eksplikasyon Kay sa yo pandan nèg yo te antre a Ki nèg ki te antre la? Simo melanje avèk nèg maya, nèg bèlè, ritimas yo Nèg simo yo, nèg maya yo, nèg ritimas, nèg bèlè? Bakòp P3 Ok Ki donk kay sa te boule tou Ok Bèy madam mesye. Poko gen jounalis ki janm antre la? Madam mesye la a fòk mwen di nou depi lè dife a te pete anndan Delma 6 Potko janm gen jounalis ki met pyew atè la. E fok mwen di nou nan moman la, m mete pyem atè la, apre tout tan sa nou konnen ki te pase, dife a, ebyen mwen menm m mete pyem atè. M anndan Dèlma 6, m nan kay sa la. Enfòmasyon kem jwenn, se Simo, se nèg maya yo. Nèg Ritimas ansanm avèk nèg Bèlè ki te desann ki vin boule sa. Alò fòk mwen di nou, nou repete enfòmasyon ke nou jwenn. Jounalis pa la pou l fè nouvèl, jounalis la pou rapòte. Sa vle di, aprè tout nèg sa yo ki tande non yo site nan videyo sa, Ebyen nou menm nou disponib pou nou pale ansanm avè yo. Ebyen nou menm nou disponib e dispoze pou nou rankontre tout nèg sa yo pou nou pale ansanm avè yo yon fason pou nou fè ekilib la paske nou menm nou pa la pou voye monte, nou menm nou pa la pou nou sipòte yon gwoup epi pou nou kraze yon lòt gwoup. Se sa ki fè fòs nou. Se sa ki ba nou kòmsi kredi a nan tout blòk. Se sa k fè tou, mwen menm kòm jounalis, mwen ka antre nan nenpòt geto ki gen nan peyi a, se sa k fè tou, mwen menm kòm jounalis, mwen chita pale ak kèlkeswa chèf ki gen nan peyi a, kèlkeswa gwoup gang ki gen nan peyi a, kèlkeswa nèg k ap dirije l la, benmadam, mesye, mwen menm, mwen ka rantre nenpòt kote paske fòs nou. Se paske nou fè travay jounalis la jan nou dwe fèl la. Men madam mesye la imaj sa yo nap gade la se kay ki boule e fòk nou di kay sa yo boule lè nèg simoyo, bèlè, ri timas, dèlma 2 te mete pye yo anndan lè dèlma 6. Enfòmasyon ke nou rive jwenn. Se pa enfòmasyon ke nou menm nou fè men se enfòmasyon ke nou jwenn nou retransmèt. Ou pa ka dòmi a rad sou mwen, ou pa ka dòmi a gimòt. Tout sa anba la se kay ki boule. Ok. Te gen kay la, yo te kraze kay, yo kraze kay sa yo. Ah, nèg yo te vin a traktè tou? Ben madame, mesye, nou kapab tande bagay yo, kijan bagay yo te ye. La, espas sa nou wè devan m nan la. Se kay ki te la. Nèg yo vin a traktè, yo kraze kay sa yo. Kay sa te boule tou? Ok, ok, fon ti ranje kòm gade yon bagay. Ok. Ok vit kay sa yo pandan nèg yo te vini yo kraze yo. Pa vre? Nèg bout shot. Nèg bout shot? Nèg bout shot sandal nan pye. Ok. Jile sou yo, inifòm polisye, nèg ma maya, bèlè, mela nèg ri timas avèk. Nou ka antre nan kay sa? Wi. Ok. Madam mesye dosye spesyal. Se sa ki fè fòs nou, nou ka antre nan tout geto. Pandan m antre la a, anndan nan Dèlma nan Dèlma 6, men madam mesye fòk nou di nou, mwen menm m pa gen pwoblèm m ka met pye m nan tout kote paske m pa vin voye monte. Men madam mesye, jan nou repete l, jan nou te di l talè a e n ap repete l, nèg Bèlè, nèg Dèlma 6, nèg Maya, nèg Retimas, Nou tande bagay yo? Ebyen, si nou vle reponn, ebyen, mwen menm kòm jounalis, m prè e dispoze pou m vin jwenn nou. Pou nou menm, pou n konnen sa n ap di, èske n ap defann tèt nou oubyen m pa konnen ki sa n ap fè. E madam mesye, la a m anndan yon lòt kay, kidonk kote nèg yo te boule. Tout kote sa yo, se kay ki boule. Kapab gade anlè a la, li flanbe. Dife tout kote. Kay sa a boule, te boule tou? Sa yo mare pa anndan, ok pa gen pwoblèm. Ok sa tout kay sa yo nèt se kay ki nèg yo te boule? Sa nèg yo te ouvèl sa boule men sa tout. Sa m ka antre la? Ou ka antre la wi. Ok. Dosye espesyal. La madam misye nan yon lòt kay. Alò fòk mwen di nou gen anpil kay ki boule. Fòk mwen di nou madam misye anpil kay boule anndan Dèlma 6. La anpil kay boule e fòk mwen di nou genyen m pa t menm gen tan filme menm. Genyen m pa t menm gen tan filme paske yo anpil. Yo anpil si m ta pran tan m di pou m filme tout kay. ki boule anndan Dèlma 6 anben madam mesye ap pran tout jounen an men malerezman nou pa gen tout jounen an bon mwen m ta renmen konnen pou ki rezon tout batay sa yo pou ki rezon tout konfli sa yo a kisa l ap abouti yon bann moun Yon bann moun kite kay yo, kay yon bann moun boule, moun yo pèdi tout sa yo te posede, e gè sa, a ki sa gè sa ap abouti? Nou pa konnen. Pou ki rezon nèg yo ap batay? Nou pa konnen. Men, fòk nou toujou di, se ti malere yo ki viktim. Se ti malere ki toujou lage ozabwa. A chak fwa nou tande gen jan de aksyon sa yo, kay boule, moun mouri. Men, vrè konsène yo pa janm viktim tout bon vre. Paske lè nèg yo debake nan yon zòn, kay boule, moun mouri, men nèg k ap batay yo, oubyen klan advès la ki genyen zam nan men l, malerezman lè yo debake yo pa fasil jwenn yo. Se ti malere yo jwenn e fòk nou di domaj kolateral kiyès ki viktim ti malere ki viktim men nèg ki gen zam nan menl tout bon kap batay avèk lòt klan ebyen fòk nou di yo pa fasil jwenn li paske li menm tou swal gentan met van nan wèl li oubyen poul bon Ou byen li pat la nan moman an, ou byen pandan batay yo, li repouse, ou byen, m pa konnen. M pa konnen, men, madam, mesye, kesyon n ap poze pou ki rezon batay sa a? Batay la, se malere k ap soufri. Batay sa a, se ti pèp la ki toujou anba. Anpil kay vid, anpil moun ale, genyen ki pa gen kote pou yo ale men yo oblije al fè la desant kay moun, pran imilyasyon, ben nap mande e mwen bare sa take. Li take. Ey madan ti chif la. Madan ti chif. Ou pa regle bagay sa non. Wi. Nap mande pou ki rezon tout batay sa yo madam mesye. Eske 2022 sa kap rantre a la batay sa ap kontinye toujou? Eske. Pap gen lapè tout bon vre nan peyi sa a. Ben madam mesye bagay yo konplike nan peyi sa a. Leta nou ta renmen leta pran responsablite l pou ti malere sispann viktim paske a chak fwa gen gè se ti malere ki viktim. A chak fwa gen jan de aksyon sa yo, reprezay sa yo Plizyè gwoup de gang, yo chak nan yon blòk diferan. E fòk nou di madam mesye nou pa wè sa ki separe nèg yo. Nèg yo ap batay, se tankou 2 frè oubyen 2 vwazen. Pafwa se yon lari ki separe nèg yo. Pafwa nèg yo Yo jis mete de twa kontenè yo separe yo men ou pa wè sak koz nèg yo ap batay e ou pa wè distans ki genyen ant nèg sa yo men yon bon maten yo leve yo tonbe batay e pafwa yo pa gon rezon valab men fòk nou di pandan tout gè sa yo pandan tout tire sa yo tout kay sa yo ki boule yo se ti malere ki viktim se ti malere ki mouri. Mouche leta li menm swa dizan les dirijan de ce peyi yo pap viktim e menm nèg tou ki gen zam ilegal yo nan men yo yo pap viktim yo ka viktim wi nan yon afwontman youn ak lòt nan yon afwontman plizyè gwoup de gang men pou di lè nèg yo ap debake nan blòk yo vin mete dife vin kraze brize enben madam mesye ou pap fasil pou wè nèg yo viktim antouka. Nou ta swete nèg yo fon kanpe sou gè sa pandan 2022 sa ki pral antre a la, nou pa rete anpil jou pou 2022 a kòmanse, ebyen mesye pandan nap gade videyo sa yo, pandan nap gade bagay sa yo, m panse nou menm tou nou gen fanmi, nou gen zanmi, bagay sa, kay sa, oo, nèg yo te vin arache pou yo te rache sa? Ok madam mesye an nou tande. Yo te vin a mas tou. E yo te vin a mas. Ok an gade. Ben. Sa yo fè anndan la. Ok. Men nèg yo pa trive met dife anndan la? Yo pa trive met dife non. Ok. Pa gen pwoblèm. Madam mesye. La a, an fas mwen la a, nou kapab gade kay sa a. Enfòmasyon ke mwen rive jwenn, lè nèg yo te antre anndan La Delmasis, yo te vin kraze brize, yo te vin met dife. Ebyen, la a, se la a machin Babekyou te ye. Enben, machin nan tou, nèg yo te boule l. Enfòmasyon ke m te rive jwenn. Kidonk, madam, mesye. Nan ap antre anndan kay la la. N ap gade kòman kay yo boule. Gade ki jan bagay yo ye. Kidonk, kay sa a te boule. Lè nèg yo. Ebyen la madam mesye. Maman cheri. Cheri kiki. Thanks baby. Eske ou te la lè nèg yo te vini yo tap met dife la? Men kote m te ye, vini m montre w kote m te ye piti fi. Ok, montre m kote w te ye lè nèg yo te vini yo tap met dife a. Any. Ou wè la, m te apiye la avèk yon pitit fi m, m konnen se tire yap tire konsa. Kounya se lè m tande yo di men machin chèf la. Epi m pap vini moute w kote m sove cheri. M pap vole moute mi sa la. Ou moute mi sa? Men, ti sou kote tòl sa w wè la, se la m sove. Ou pase anlè la, nan tòl la la? Wi, men li. Ou wè sou kote tòl sa, kounye a m pouse tòl la, m foure kò m nan mitan ansanm ak yon pitit fi m. A, oke. Si e pa t sa, nou tou de t ap boule anndan kay la. Oke. Kidonk, avanse non, vini non. Nou fè yon ti pale. Kidonk ou te anndan la a? Wi, m te anndan la. Nan chanm nan la a? Wi, anndan chanm nan la a, m apiye kò m. M di si y ap tire se tou long konsa y ap tire nan koulwa. Se lè m tande yo di m men machin chèf la, m pa konn kou m pa kè. M derate m kouri m ale m foure kò m la, m mete papye a sou babelye a. M sove a pitit mwen. M pa rete anyen, komès mwen boule, tout sa m te gen tout boule. Ti grenn bagay sa yo se moun ki charite m yo wi. Anyen ditou ditou ditou. Avèk yon jip yon kò sa yo sove. Avèk sandal sa. A nou jwe lit nan pye m. Sandal sa. Wi, sandal sa avèl m sove. Se sèl li w te sove nan kay la? Sèl li menm m sove ansanm avèk yon jip yon kò sa yon soutyen. Yon mouchwa mare tèt mwen. Avèk nanm mwen bondye bondye wè misyonm potko fini bondye sovem. Men eske lè nèg yo te vin la a yo tap boule yo te tire anpil? Yo te tire, te gen te kanpe devan kay sa. Paske anvan yo met dife la, se anba isit la yo te ale. Ok. Yal anba a la. Kounye a la menm menm, te gen simo t kanpe la, devan kay sa. Simo? Wi, gon lòt simo te kanpe la. Devan kay sa. Se chat te vini. Yon cha? Wi. Ok. E chat te vin met linya an nou vin met dife. Men yo pa t wè lè w te prale a? Yo pa. Bon, yo devan isit mwen menm men si se pa la m fè. Ou kwè si m te k boule anndan kay la. Si yo te jwenn m anndan kay la, yo te k vide gaz sou mwen yo boule m wi. Si w gen yon bagay ou t ap mande otorite konsène yo, se kisa l t ap ye? Bon sa m ta mande? Pou yo ta ban m yon kòmès. Konbe timoun ou genyen? M gen 3. Kote yo? M gen youn k ansanm avè m la, m gen 2 k deyò. Dakò. Mèsi bokou. Madam, mesye, jan nou tande bagay yo, sa se temwanyaj yon dam ki te la lè nèg yo te debake anndan Dèlma 6. Yo te vin mete dife anndan e madanm sa li menm. Alò madanm mesye, men ki jan sa te pase. M antre anndan kay sa deja wi. Ehe m gentan antre anndan kay sa wi. M pran imaj yo. Kidonk, tout sa yo se kay ki te boule, tout sa yo la a nèt se kay ki abandone. Ok, sa a yo te kraze l, yo repare l. Ok, madam, mesye nou kapab gade imaj yo. Kidonk, kay sa li menm se. Te gen yon gwo kamyon la yo boule l? Yo te boule la tou? Anlè la? Ok. Travay pa fasil. Nou baw yon premyè pati. Alò m ta kapab di yon dezyèm pati piske. E kelke zè avan nou te moutre w ke travay reyabilitasyon ki ap fèt o nivo de Dèlma 4, sou ospis Barbecue. Brèf, petèt ke ou kapab poze tèt ou kesyon pou di, kote yo jwenn lajan? Ben, jan w ap poze tèt ou kesyon sa, ebyen konsa tou mwen menm m ap poze tèt mwen kesyon sa pou m di, ben kote yo jwenn lajan pou fè sa? Brèf, n ap vini avèk lòt dosye toujou, paske gen anpil dosye nou fè nan ba Dèlma jodi a, e menm gen dosye ki pral nan Omaygòd, paske notre reporter il a rencontre un chien, epi. Par chans konsa, li salye chyen an, paske vous savez tout simplement que le chien c'est en fait le meilleur ami de l'homme, ami fidèle comme animal bien sûr. Ebyen, èske w konnen chyen sa a, moun ki anndan an renmen chyen sa a anpil. M ta kapab di menm barbecue paske nèg yo fè pòtrè chyen an nan yon mur. Se kòmsi se yon moun ki mouri epi yo enkane moun nan nan chen an. Antouka, se pa si mal ke sa. Merci la famille! Kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.